Moun ki anndan Core Group ak BINUH yo son bann rasis ki pran plezi nan wè moun nwa kap soufri, ki pran plezi nan mè moun nwa kap viv nan mizè. Si nou wè Madam Lalime pa denonse sa kap fèt yo, pa pran pozisyon, se paske li menm kòm rasis, li te viv kòman nwa anvan ane 1960 yo tap sibi vyolans. ak represyon Ozetazini, e Madam Lalime pran plezi pou l wè moun Site Solèy, moun Laplèn, moun Matisan k ap viktim vyolans, e jounen jodi a, nou la pou nou denonse l, pou nou dekrete Madam Lalime persona non grata, madanm sa son moun endezirab ki la li menm pou ranfòse vyolans ak ensekirite an nan peyi a. Nou kwè ke nan reyalite, nan okazyon 28 jiyè sa, yon fason pou n make dat madichon sa, Se pou nou vin la pou nou denonse entènasyonal la atravè Kò Gwoup ak BINUH ki ap aplike menm reyalite y ap aplike an Afrik la kote yo mete yo mete plizyè gwoup ame an Afrik k ap fè vyolans youn sou lòt. wòl bini nan mete gang nan peyi a, nan gangsterize peyi dayiti jodi a, si moun pa kapab desann kwadèbosal se paske bini te antre nan federe gang e jodi a nou gen jenès, nou gen je pèp ki nan peyi a kap semen la tèrè moun pa kapab pwolonje e nou konnen bini te vin nan peyi a pou te ranfòse la jistis e nou wè menm prezidan. ki asasine menm yon batonye ki asasine pral gen 2 zan la a nan mwa dout, pa gen anyen ki di sou afè e m kapab di pwosè ki ta dwe genyen jijman ki ta dwe fèt pou jwenn kriminèl asasen yo. E nou konnen BINUH se la a li met peyi a nou menm nou prezan devan BINUH n ap manifeste kont federasyon gang yo te fèt nan peyi a pou mete peyi a nan sa l ye la a pou Nou di yo sispann mete zam nan men popilasyon an. Jodi a moun Matisan pa kapab rete lakay yo. Matisan jodi a se bèt k ap flannen ladan l ak gang. Ba Dèlma, Enpratikab, Kwadèboukè, Taba, Site Solèy, tout kote nan peyi a se gang e nou konnen wòl entènasyonal la nan afè gang nan peyi Dayiti. Nou menm nou di non, nou pa dakò e n ap kontinye di aba bini menm de lè yo renouvle. Manda Bini kontr volonte pèp ayisyen an men sa pap fè nou sispann di aba Bini sou tout laliy. Gang pran peyi a pou li, yo ansèkle Pòtoprens gras a Bini, gras a Lalim, donk moun pa ka sikile nan peyi an e pouvwa sa a tou se konplis gang yo, se pou sa nou mande Ariel. Ak alye l yo pou yo kite pouvwa a, pou BINUH kite peyi a. Donk nou vin la pou n dekrete lalim ak tout BINUH persona non grata nan okazyon 107 lane okipasyon peyi a. Se li menm ki ap patwone tout gang andedan peyi a. Nou pa konn ki sen pou nou rele. Ki sa? Yo patwone gang yo pou yo ka eksplwate resous natirèl nou. Lè n ap gade, zam yo se lakay Ameriken yo soti. Se ameriken ki gangsterize peyi a pou l ka gen kontwòl peyi a. Yo gangsterize peyi a, yo ban nou dirijan yo vle, yo ban nou lidè yo vle. Jounen jodi a n ap mande popilasyon an pou l fè yon soulèvman jeneral pou n kapab retire tèt nou nan sa nou ye la jodi a. Sa pèp Srilanka te fè a, se li pou n fè ann Ayiti. Ki misyon Nasyonzini? Se gangsterize peyi a. pou l kapab eksplwate resous natirèl nou yo pa gen lòt misyon ankò madan Minilè di l klè apwopo de gang anndan peyi a pèp la ka fonksyone jounen jodi a pèp la sipoze revòlte kont mini kont kògwoup kont anbasad peyi ki pli rich yo nan peyi dayiti nou pa gen okenn akò ki te di pou nasyonzini fè yon kò gang sou peyi a Pou touye popilasyon ayisyèn nan. Yo vin fè nan peyi a. Nou pa gen kenn enterè pou nasyon zini renouvle la nan peyi a ankò. Pa gen kenn enterè pou nasyon zini rete la sou sòl la. Dayè yo di objektif yo se pou yo asire gen sekirite, se pou asire ap gen bòn gouvènans. Yo vini. Se kraze yo kraze tout enstitisyon nou yo, se kraze yo kraze moralite nou, se kraze yo kraze nou se pa kòm pèp. Se gang yo mete nan tout peyi a, nan kat kwen peyi a. Nou pa bezwen Nasyonzini nan tèt peyi a ankò. Nou pa dakò pou Nasyonzini renouvle ankò nan peyi a. Nou di aba Madam Lalin, aba Nasyonzini, aba Kò Gwoup. Se enjerans total kapital. Yo kraze moralite nou, yo kraze peyi a, peyi a envivab, yo mete gang nan tout kwen peyi a, wap mache yon kè sote, yo mete kidnapin, lavi chè, pa gen anyen, peyi a enbivab, nou rele anmweyy pou nasyonzini, anmweyy pou kò gwoup, aba kò gwoup. Nou vle detèminasyon nou, nou renouvle fòs nou pou n vin devan Bini ankò. Jodi a tout souwè k ap pase nan peyi a la a se Bini. Se Core Group, men e pou moutre nou menm nou pap kanpe lè wout. Nap gade tout sa kap pase nan peyi a nou wè se 10 depatman peyi a ki bloke. Nou wè se bandi tout la se jounin. Popilasyon ayisyèn nan pa ka avake a okipasy avek aktivite yo. Nou wè se bandi yo mete nan tout geto yo. Men nou menm, kòm bwave danje, nou toujou tout kote, nou toujou nan lari a, nou toujou anndan geto yo nap mennen batay la. Paske yon jou kanmenm fò n derasinen bagay sa yo. Pase lè w jwenn sa yo jodi a se 2 politisyen melanje avek Core Group, avek Nasyon Zini. Le Canada, les Etats Unis, la France, Espagne, se yo kap ban nou sa yap ban nan. Ou wè jodi a bandi yo kounye a, yo kite zòn yo, yo deplwaye nan tout zòn metropolitèn nan. Se pou moutre w pa rapò, yo gen fòs yo, yo gen Ariel Henry jodi a k melanje, kap finanse yo, kap ba yo bal jodi a la ka anndan geto yo kote popilasyon ayisyèn nan ap viktim de bandi sa yo. Men yon sèl bagay m di sosyete ayisyèn nan pa kanpe paske nou menm nap mennen batay la, Ariel Henry pa gen dwa ale sa pa gen dwa rete sa ale pou l ale paske Ariel Henry misye Tout obstak nan peyi a se misye. Paske lè w pran yon nèg tankou Ariel Henry, misye moutre ke tout sa kap pase nan peyi a li pa tande. Enben misye ap tande paske Ariel Henry pa gen plas li ale pou l ale aba Ariel Henry san kondisyon ke moun ki kapab, moun ki aple ki ka vin dirije peyi a, moun ki kapab, moun ki konpetan, moun popilasyon ayisyèn nan kwè nan yo, demen se yo ki pou vin pran tèt peyi a, ki pou chanje sitiyasyon peyi a, pou retire pèp ayisyen an nan mizè. Gran mizè mizerab sa kotel ye a. Merci beaucoup se bab nap kontinye sitting nan nou pap kanpe bay nou vin fwape madam laline pa gendwa rete menm lè w tande yo renouvle manda l manti nou nan munda l chak jou chak mekredi n nan munda l la pase fò yo fò n retire madam laline nan la nan peyi a e li k ban nou ki federe gang jenèf yo ki fè sòy kap pase nan peyi dayiti jounen jodi a la e nou pap kanpe nap kontinye batay la. Tande la a, tout sa nou wè k ap fèt sou tèritwa a la a se yon konplo ki gen sou do pèp ayisyen an. Se sa nou posede, kontrèman a sa nou panse. Son bann pòv nou ye. Jan yo mete yon bann gouvènman domestik tankou Ariel, tankou phtk pou mache asasinen nou an, eben se richès peyi a genyen. Tout kote nou wè 400 mawozo okipe anba a la, se kote ki chita sou yon gwo richès yo fè siman avèk li k rele Jips. Ebyen materyèl sa a. Nou genyen posibilite dapre pwojeksyon yo fè pou l kapab eksplwate, menm si nou fè 4 syèk n ap eksplwate l, nou p ap ka fin eksplwate l. Donk se yon richès ki ekstraòdinè. Apati de Matisan, kote nou wè yo fèmen anba a, se pye bwa k ap pouse anba a, kote nou wè gang okipe a, se yon nap petwòl ki chita la. Donk se pa voye n ap voye monte. Se de dokiman ke nou kapab twouve e samdi a te genyen yon doktè se doktè Barthelemy ki te bay bokou pli de presizyon e doktè Mathurin regrete memwa ki te m ta kapab di envantorye tout kantite richès ke nou genyen yo. Donk enperyalis la vin kanpe pou yo mete gang se sa k fè nou wè yo mete gang pou chase popilasyon an se menm eksperyans ki fèt an Afrik la. Yo fè ak li an Afrik la. Yo fè avèk li nan yon seri de peyi tankou Mali, pou m site Mali sèlman. Ebyen, se sa, eksperyans sa a ke Madan Lalime e konsò vin òganize nan peyi a. Core Group ki vin di peyi sa a se pa pou nou ke l ye, se pou yo kapab mete nou deyò la. De kisa yo itilize? Se gang yo. Awogans gang yo nou wè a, se pa lòt moun ki fè sa, se konplisite kominote entènasyonal la, Core Group an patikilye, avèk yon domestik tankou Ariel Henry. E sa k fè, Nou gen enterè pou nou chase malpropte sa yo, eksizem ekspresyon an, pou nou retire moun sa yo nan figi nou la paske yo pa dirijan, se de volè, se de vagabon ki alye avek kominote entènasyonal la pou kapab tiye nou. Depi le moun Naila te anvayi ak moun, kote ke nou tap nou tap chante, nou tap bat men, trankilman, sitin nan kote ke polisye yo bay gaz, wap wè la pa gen moun, anpil moun gentan al lakay yo, paske polisye yo pa santi yo konsène de fenomèn kidnapin, ensekirite sa, Ke BINUH, avèk Kò Gwoup la, peyi oksidanto yo, enstore anndan peyi a. Nou menm, nou pral devan Primati, kontrèman avèk lòt òganizasyon, paske nou konnen Ariel Henry, Premye Minis lan, li pa mèt tèt li kote l ye a. Lè nou konnen se yon twit ki te mete l la kote l ye anndan Primati a. Li pa menm jan a defen Jovenel ki te konn di se eli ki ranplase eli. Menm jan ak Jovenel ki konn di ke se nan eleksyon pou ale pou gen pouvwa. Li menm li pa ka pale de pouvwa paske son tweet ki te mete l, ki te depoze l anndan kote l ye a la. Nou menm nou devan BINUH jodi a pou nou di BINUH nou pa kapab ankò. Lè nou konnen ke se BINUH ki te enstore fenomèn kidnapin, masak anndan peyi a, paske se li menm ki te ekri nan nou, ki te di depi lè gang yo federe anba a, M gen 3 moun ki pran katouch lakay yo Nazon, Karare, Grenn bal ap antre anndan lakay mwen. M te dwe mache a po bal la pou m montre nou bal ap antre anndan lakay mwen. Men non m pa kapab ankò. Lè m ap gade m wè se madam la li ki mete m nan tout sa m ye jodi a la. M pa kapab ankò. M pa te ka rete lakay mwen, m pa te ka rete endiferan. Ke yo touye nou, ke yo touye m yo pa ka touye nou tou. M ap toujou nan lari a pou m vin di non, non Minuit, non Kò Gwoup, non anba 7 peyi ki pi rich yo nou pa kapab ankò. Sa remake la, Nou menm jounalis yo, vous êtes des témoins. Aujourd'hui, on se retrouve par devant le local du BIDU. Jodi a la, pandan map pale avè nou lan la, e yè, kote nou te ye, se devan anbasad peyi la Frans lan Channmas. Avan mwen eksplike nou, pou kisa nou la jounen jodi a la devan lokal BINUH an, banm fè yon rapèl pou nou ke yè lan kad yon sitin devan anbasad peyi Lafrans lan Channmas, katouch te pase sou tèt nou, katouch te pase sou kote nou. Menm polisye ki te la avè n yo te oblije al abrite yo lan yon kwen avèk zam yo tèlman. Sitiyasyon an te difisil. Donk se pou m di nou ke jounen jodi a nou lan yon sitiyasyon vrèman difisil lan peyi Dayiti. Enben se sa k fè ke jodi a la nou vin kanpe devan BINUH pou nou vin di ke nou rekonèt efektivman ke se anbasad peyi ki pi rich yo, ke se òganizasyon entènasyonal yo, qui mettait nous dans situation. Ça. Ce sont les ambassades des États-Unis, de la France, du Canada, qui ont toujours cautionné l'ambiance de kidnapping, d'insécurité, de massacre, d'exécution, d'assassinat qu'il y a en Haïti. Et pas oublier, Binu, pour beaucoup, lan zafè gangsterizasyon peyi Dayiti. M espere ke nou pa bliye gwo deklarasyon Madam Helen La Lime an 2020, kote manmzèl te di klèman ke fòk yo mete gang lan peyi Dayiti e ke fòk yo gangsterize peyi a. Gon bagay pou nou pa bliye, sa a se pa sèlman deklarasyon Helen La Lime, men se pito tou Deklarasyon yon pakèt ansyen prezidan Lèzetazini, e presizeman Franklin Delano Roosevelt, kote yo te di konsa ke pou nou ka kontwole peyi Dayiti, pou nou ka egzèse enjerans nou an Ayiti, se ansyen prezidan Lèzetazini yo k pale konsa wi, e ke. Fòk yo soutni an Ayiti yon anbyans densekirite, yon anbyans de kidnapin, yon anbyans dasasina, yon anbyans de masakr. E ke jounen jodi a la, se rèv yon pakèt ansyen dirijan Lèzetazini, se rèv On paquet ambassade pays étrangers, c'est rêves Représentant BINU qui a concrétisé en Haïti, je ne jodi à l'art. En cautionnant en Haïti, en cautionnant, en cautionnant au pouvoir en Haïti, des délinquants, des foyous, des blanchisseurs, des trafikants de drogue, des trafikants d'armes, des trafikants de munitions. Se yo, Anbasad Lèzetazini, Anbasad Lafrans, Anbasad Kanada ak BINUH, oubyen si w vle Kò Gwoup la, ki kenbe opouvwa an Ayiti yon pakèt kriminèl, asasen, delenkan ki mete n lan sa n ye jounen jodi a la. Donk jodi a la nou te vin la, se pou nou te denonse enplikasyon BINUH lan kidnapin yo, lan dezòd yo, lan ensekirite yo, Se pou nou ka denonse enplikasyon anbasad peyi ki pi rich yo pou nou mande yo sispann soutni opouvwa an Ayiti de delenkan, de trafikan, de asasen kòm Michel Joseph Martelly ak mouche Ariel Henry. Sa, se pa jodi a l deklannche. Nou gen nenpòt 4 al 5 mwa depi ke nou deklannche batay sa.